Aprè lanmò sexy medam e mesye anpil moun anpil moun kontinye ap pale toujou malgre Dosye a prèske klase men Theriel Thelus pa deside bay vag paske jiska prezan anpil moun panse se Theriel ak Morvan ebyen ki ta koz asasina Sexy nan baz Izo anndan Vilay de Dye 5 segonn bon ebyen nan videyo sa nou pral fè w tande divès odyo medam ki abitye fè krèy pou Izo ki abitye fè krèy ak Sexy, Ed Lazarre. Ebyen medam se mesye ou pral sezi tande donk se pa jodia sexy li menm konn al nan vilaj de Dieu donk sexy souvan anba sitou ebyen lè w tande pral gen krèy kap fèt sexy se youn nan nèg kap chèche medam agoch adwat pou mennen bay izo andan vilaj de Dieu kanta pou Ed Laza menm se la towo sa li abite se andan vilaj de Dieu menm li abite ebyen nan video sa medam se mesye Ou pral sezi tande enben vwa medam sa yo k yo menm ap pale kòman Sexy son nèg ki pè zam, Sexy pè bal, misye pa brav, misye kapon li dis li dat nan video sa. E gen tou dosye Ed Lazarre la gen Ti Youri, Ti Youri, ou pral fè w tande yon odyo kote Ti Youri menm konfime ke Ed Lazarre ak Sexy e se li k te manadjè yo enben li fon lòt wout nèg yo menm yo fè wout pa yo. Enben wout kwochi nèg yo fè a donk se ta wout bandi a, wout al nan gang lan e Ti Youri li menm li di li separe ak nèg yo men si se pat li ki trayi baz pèsòn pa tap konnen eske li menm li te nan move zafè bon antouka nou pral envite w tande sak pral di nan videyo sa e pa bliye ou sou tvlakayhaiti.com Lè pwogram nan, lè pil medam yo te mete mayo a ba lè ou te san kilòt la dèyè machin Manno an, kounye a la Manno di yon bal anlè, misye kouri, li kouri pase devan machin nan. Apre sa ankò, yon lòt lè ankò, lè te gen krèy la ankò, li vle pou l konnen, m pa konnen avè l. Ni ti nèg la tou wi ni et laza bon pou m te konyen avè yo m pa konyen avè yo sou wè m pa konyen avè yo yo fè chyen nan pye m m pa konyen avè yo m renmen kòb mwen m bezwen m al dòmi a yon ti nèg ti nèg la te banm 2000 dola apre sa mwen nou vin ban nou kòb ankò lè nou prale ti nèg la pa menm fè anpil bagay avè m non e kòb mwen wi kòman seksi ye sou wè l epi tout li fè nou ri anba a tou wi. Medam se ti tèm nan te banm tèl nan te tire timoun hee lè program nan lè pil medam yo te mete mayo a ba lè ou te san kilòt la dèyè machin nan anvan kounya la manno ti yon bal anlè misye kouri li kouri pase devan machin nan apre sa ankò lòt lè ankò lè te gen krèy la ankò li vle poul konyen m pa konyen avèl. Nèg ti nèg la tou wi li et plaza ou pou m te konyen avè ou m pa konyen avè yo sou wè ou m pa konyen avè yo ou fè chyen nan vye m m pa konyen avè yo mwen renmen kòb mwen m bezwen m al dòmi a yon ti nèg ti nèg la te banm 2000 dola apre sa mwen nou vin ban nou kòb ankò lè nou prale ti nèg la menm fè anpil bagay avè m non e kòb mwen wi kòm an seksi sou wè li gen tout li fè nou ri anba a tou wi. Theriel Thelus anndan vant foumi an pot tout. Pa gen problème non. Map kontinye paske m di nou dosye sexy a gen plizyè faktè ke w kapab mete an evidans. Tande wi. Paske kontrèman ak sa yon pakèt radotè kontinye ap di sou rezo sosyal yo, m wè yo. M wè yo, m wè ti blofè yo ki itilize lanmò misye pou yo pwofite alimante chanèl yo pou yo fè kòb, men yo pa t janm gen dimansyon pou te ede misye sòti kote l te ye a nan vilaj. Sa vle di ke limena sa a, li pral konfime ankò yon fwa Sexy te nan vilaj, paske l toujou nan krèy medam yo, e tout nèg ki konn Sexy konnen misye renmen krèy. de Petyonvil, Kanapevè, Dèlma 60, rive Dèlma 32 jiska Vilaj de Dye, tout moun ki konn seksi konnen misye renmen krèy, renmen pil fanm k ap ba l plezi. E si w al gade yon videyo misye fè m kwè avèk, kòman misye rele, Jean Baptiste, Fredly, sou bay andurans se stil medam sa yo menm misye renmen e al mande madan marye seksi pou sa le kit avèl ekoute m pral fè n tande yon lòt bagay toujou nan gwoup limena yo krè yo kal fè krè ka izo. kap plenyen paske jeneralman nèg yo fè sa vre yo konn fin pran medam yo itilize yo pou yo pa peye yon pyas ann tande sa. Ou wè mwen menm si se te mwen ki te deplase a volonte pam Yanick desann mte di ah kòm gen yon trip kap fèt depim ale m paka jwenn anyen m pa tap gen pwoblèm Medam yo pa di non dola. Men ou di ti izo konsa. Misye di ti izo fèm vin avè 5 fanm m vin avè 3 fanm mwen menm fè 4 ou konprann epi kounal la lèm rive ou fin pran medam yo al avè medam yo ou mawon ou mawon lè ou mawon medam yo kòmanse tèlman jourem m strese dlo ap sot nan dom m strese map rele ti izo m paka jwenn ti izo m paka jwenn misye li menm. E a la fen mwen pral pale avèl sou frè pou chèf la te jere medam yo. Kisa m te di w de mal? Yo di w konsa a, si m ap deplase, misye te fè m yon di tò deja, di l konben kòb ke l ap bay. Tout sa ke m pa t ka di w la Wilmix ou gentan trape ke nou pa gen dwa rele w ankò, nou pa gen dwa sesi, m pa t ka sela. Kisa m te di w? M di w konsa, bon, swadizan medam yo jwenn 3 mil, sa k jwenn 5 mil, men ki konben kòb m te menm di yèswa? M di sa e men 2 mil dola medam yo ap deplase. Kot sa m pa t ka di a? Sonje m te di n sa, m sonje lè m t ap pale de misye, non, pandan 2 fwa, m te menm pase yon antrevi l te gen avèk Rigolo nan emisyon Pi lwen ke zye. Rigolo Junior te santi ke misye son movèz pant. Li pa di l nan gang non. Men l te remake tren de vi misye ap mennen an, li pa reponn ak kalite moun ke misye ye a. Li te konseye Sexy pou l redrese bar lan paske l ap pran movèz direksyon ki pa bon pou li. Rigolo te konseye Sexy pou l mete disiplin nan lavi l. Misye pa t tande. Misye son nèg ki pran anpil plezi nan vi l men plezi an misye fè plis krèy ke tout bagay. E son verite. M sonje ke an desanm lane dènyè mwen denonse toro sa t sou ekran. M pa konn swiv nèg sa yo, m pa konn sa yo fè. Sepandan eskandal sou rezo yo epi map tande sa nèg yo fè bagay epi m wè plizyè videyo ke misye ladan l avèk Izo. Se towo sa t rele Ed Laza. Se misye m tap denonse. Remake m te di sa e tout moun ki pa nan voye monte ki tap swiv emisyon an remake m pat janm pataje foto seksi sou ekran ODV a. Paske m te di ke si Blayi pat seksi, se te towo n ap gade sou ekran ki se Èd Laza. Gen 2 bagay ki fè m t al ankete sou Èd Laza, m te di n sa deja. 1, Se pa bagay y ap di m non, mwen gen pwòch mwen ke yo kidnape, yo monte gran ravin ak li, Le fè ke misye li menm li konnen tout nèg yo nan sektè a, epi kiyès misye wè etonamman ki kondwi machin nan t mennen Gran Ravin se Èd Laza. A ba yo di, m di w mwen menm m gen pwòch mwen ke yo kidnape, kiyès ki kondwi machin nan ale Gran Ravin se towo sa t sou ekran t rele Èd Laza. E lè misye vin wè. Nèg yo ti solda yo anlè a yo rele misye prince Lazarre men yon bagèt pye misye yo rele l prince Lazarre epi dezyèm bagay ki fè m al ankete sou misye m te di n sa deja se lè m gade nan yon video tik tok epi misye ap ekspoze kantite lajan ki devan l ap konte men yo sou ekran la m ap pale de Ed Lazarre Epi lè m mande kiyès misye yo di m oh se animatè pèp la. Tande byen wi. Paske m wè yon pakèt nèg k ap fè divèsyon nan lide pou yo krache sou travay ke m ap fè pou peyi an nan kad prevansyon. Lè m di kiyès misye yo, yo di m se animatè pèp la. M di oh eben gen lè gen lajan nan ba ani lè nèg yo nan geto yo ap fè mizik m pa konnen gen kòb. Map gade volume kob ki devan misye ki sou ekran nap gade la. Epi mal kontinye ankete sou misye. Se pandan map mennen anket sou Ed Laza ke mwen di w m konfime li menm ki nan kidnapping. Epi mwen jwenn ke misye se anndan vilaj li abite, mwen menm Theriel Thelus m ta renman anpil blofè sou rezo kap kakaye an, eske yo te janm konnen Ed Laza animatè pèp la te abite lan vilaj de Dye? Di mwen si n te konn sa? Ou byen si n te konnen n pap janm pale l? Paske m di w gang nan ou konprann li anpil papa. Se yon gwo endistri k ap travay. Sa di gen ti nèg yo konnen yo pap janm ka di l ou konprann sa m di nou. Men se TT te vin di peyi an gen yon towo yo rele animatè pèp la se Ed Laza misye anndan vilaj de Dye e misye nan kidnaping nou sonje sa. Remake m pat janm di sexy nan kidnapping m pat janm di sa se pandan misye ap fè yon live m tande l repete sa epa mwen ki te di sa emisyon m yo sou rezo a yo pa efaze ale sou paj facebook nou ale sou chèn youtube wap jwenn live ke n te fè a m tap pale de Ed Laza pandan m ap ankete sou Ed Laza m al tonbe sou sexy l'artiste anndan vilaj de Dieu e si w al gade Konbyen tan m pran, m te gentan anonse m gen 2 nèg ke m pral pale sou yo. M fon, m ekri, m fon pòs sou sa jiskaprezan sou Facebook. Al verifye sa, w ap jwenn li sou Facebook sou paj mwen, kont pèsonèl mwen. M di gen 2 nèg la m pral travay sou yo, ODV alumen sou yo, ki se Ed Lazarre e Sexy l'artiste. M pa t konn l'artiste la, m di Sexy. La m te ekri la Y pase m pa konn nèg yo vre. Sa nèg yo inyore, nèg yo pa konprann ki sa sa vle di lè m di nèg mawon yo atè a, se sa sèlman yo inyore. Kounye a, pandan m nan èd Laza m ap ankete, mwen jwenn Sexy anndan Vilaj de Dye. E youn nan bagay ki te etone anpil moun, Paske anndan vilaj wi yo wè misye la paske misye t al anndan nan yon aktivite, misye lè l rive anndan an li wè gen plezi e misye viv de plezi, misye pa tounen deyò. Nèg yo bay misye kote pou l dòmi, yo bay misye manje, yo bay misye fanm epi misye tou rete anndan an. Lè m te denonse sa, misye te kapab gen petèt 3 mwa anndan an konsa. Sa di si w wè misye vin ap viv mal la, bagay la pote l ale, se paske nan dimansyon ke misye te kòmanse pran an, e lè kounye a m vin eklate yon enfòmasyon konsa, se nòmal ke sa ap choke l. Paske ni misye, bon gade pou wè nan imaj la, nan imaj Ed Lazar, ban m montre nou la pou wè. Gade pou wè kote misye ye la, misye anndan yon stasyon radyo ki se Sky FM. Si pat gon TT, eske misye pa tap toujou kontinye vin nan tout stasyon radyo kòm animatè pèp la? Il a fallu un Theriel Thelus pour vous dire cette vérité. Eben, kounyela, Sexy nan Vilaj de Dye, ki di nan Vilaj de Dye, di misye nan 5 segond. E sa ta pral etone plizyè moun, Gen de bagay ki pase. Gon foto misye fa yon ti solda ki rele Peter. Gen lè par erreur foto sa pran lari. Selon enfomasyon ki soti anndan vilaj lan, Izo fè egzekite Peter pou tèt foto sa ki pran lari. Konprann byen wi la sosyete. Pandan m kontinye ap ankete sou Edlaze anndan vilaj de Dye, Epi gon aprè midi, petèt se pa foli paske m te di n sa, depi nan premyè emisyon m te di l, Sexy pa konn manyen zam. Epi gon on swa nan aprè midi, kiyès yo pral wè 3 nèg ki travèse bò edh lan, pami yo Sexy te la. Epi m kontinye ap ankete men Sexy pa t janm sib prensipal mwen, m pa t menm rete vre sou misye, sof ke m denonse misye nan 5 segond anndan Vilaj de Dye. E pi bagay la fon skandal. Gen yon konfrè jounalist, lè m bay enfòmasyon ki di m TT, eske ou kwè sa w di a menn? M di byen sur. M di w seksi misye ak misye nan vilaj de Dye. Misye fè pati de 5 segond. Misye tal nan aktivite depi mwad jiyè ou byen out. Misye rive anba a li wè gen pleze epi li tou ret anndan vilaj. Misye di m wè w di èd Laza tou m di wi. Dayè m di w ekoute, m di w seksi nan 5 segond li nan vilaj, m di w èd Laza li menm li abite vilaj men l nan kidnaping. Misye met 2 men nan tèt. Mwen de 24 è misye retounen sou mwen. E misye partaj yon imaj avè m. Misye di m TT mwen mete respè devan w, m wete chapo m devan w. Efektivman selon enfòmasyon ke mwen jwenn, misye anba avèk el toujou anba nan nèg yo, nan baz la anba. M di ok pa gen pwoblèm. Kounye a, lè m fin bay enfòmasyon sa a, anpil moun ap fè divèsyon, pale anpil, etcetera, rete la, ok, ok, pa gen pwoblèm. Genyen ti blofè sa a ki tèlman gen foli panike mwen. L ale nan Karayib pou l al pale mal ti nonm ki rele ti Youri a. Epi nan pale tete mal, m di w se Bondye k ap travay. Epi bouch misye al glise, misye konfime an pati sa m t ap di a. Sa poko anyen non. Se lè misye pral di ke se nan geto al rete fok li travay fok li manje el pran li pran egzanp sexy ak edlaza ki fè rout krochi. Moun ki sou rezo petèt pat konprann oubyen te banalize sa. Men ti blofè a konn kisal tap pale an. Petèt ekip jounal karayib la te banalize sa. Lè nèg yo mande men ki wout yo fè, misye di wi nèg yo fè wout Kòchi. Misye di, tande byen wi, misye di depi ou pran wout sa a, se sa k fè m di w, se paske m regrèt se k si nèg yo asasine misye nan kondisyon sa a, ke pa gen limyè ki fèt otou de sèt afè. Si dcpj t ap travay, depi menm kote m di sa a, 1, yo t ap kontakte m, yo t ap tcheke se k si, yo t ap tcheke ti youri tou, Yo fon rout pa yo men jounen jodia mwen pa bon tout moun konnenl bon yo fè rout pa yo chak moun rout dwat ou nan rout kwochi bon yo fon rout kwochi paske depi ou nan ligne sa se rout kwochi mwen menm konsiderel men sepandan Li di ou kraze bagay la li di Alexandre ou paka nèg la ap don bèl pawòl ou di ann fini ann fini ti youri nèg la di depi yo nan ligne sa Johnny Ferdinand ou bon ou blazem Johnny misye t anvi pale. Tou fèl di w ki wout, ki liy. Paske ti youri konn sa lap pale an. Sa se premye bagay wi, son on lòsyè nan sa m vle n konprann. Blofè kap eseye fè divèsyon wè yo pale de sa, yo pa pale de sa. Ti youri m pat, bon mwen m pat konnen. Ti youri di l te manadjè nèg yo, m pat konn bagay konsa, wè m pa konn bagay konsa. E misye di li lage nèg yo paske yo fè wout kwochi. E kounya nou pral banm rezon talè talè m pral wè peyi a tande la sosyete nèg yo pral banm rezon talè w pral konnen ou pat konn sa mwen di w sa w di map fè divèsyon kounya tande tande bann nan tande ti youri an non. Mwen pral dirèk avè w si m pat trayi lit lan yo pa tap ka kenbe m men sepandan fò m viv fò m di w sa fò m viv sepandan fò m viv kisa bon kòman kèlkeswa jan w pran l lan men fòk mwen viv m paka rete nan yon geto M pral pran egzanp Sexy. Tout moun konnen mwen ki te konn ap pwomote Sexy avèk Blaze la, m te manager yo. Jounen jodi a, yo fè yon wout pa yo, men jounen jodi a mwen m pa fè. Ki wout yo fè? Bon, tout moun konnen l. Bon, mwen m pa konnen. Bon, yo fè wout pa yo. Chak moun. Nan wout dwat ou nan wout kwochi? Bon, yo fè yon wout kwochi. Paske depi w nan liy sa, se yon wout kwochi mwen menm m konsidere l. Men sepandan, pa gen pwoblèm. Ou tande? Ann fini ti. Kite nèg la pale. Pa gen pwoblèm. Sa fè 1. Premye bagay. Sa vle di ti youri kòm manager nèg yo li rekonèt ke nèg yo fon wout kwochi. Misye di depi w nan wout sa a ou li konsidere l kòm wout kwochi. Men nou gen bon sans. Sa fè 1. M ap mande pèsonaj yo ekskiz paske m pral pase yon voice la ki gen yon ti detay ladan l ou konnen. Ou konnen men m ap mande nou ekskiz e ti moun piti yo Nou ka fè yo fon ti deplase pandan m pral lage voice sa. Paske gon presizyon m vle n pote e pou peyi a konprann. Le ti youri fin lage sa, mwen m bon, ti youri m pa pran misye o serye, nèg kap voye monte, men misye di l te manager nèg yo. Sa di misye ka konn sa lap pale a. Kounya sak pase? Gon gwoup limena, e m te denonse bagay sa deja nan Delma 32. M pat ko menm konn afè sexy nap pale a. M te denonse Delma 32 kote gon ekip nèg chofè taxi moto lè m tap denonse Vivi mwen di ke nèg sa yo job yo se pran limena Delma 32 mennen yo nan baz Izo nan 5 segond. Kiyès ki sonje m tap pale bagay sa izi a? M pot ko menm konn dosye sexy paske m di nou se prevansyon m fè sou peyi a. Se otorite yo ki pou pran responsabilite yo. E lè nèg motosiklèt sa yo mennen medam yo ale, nèg yo gen dwa ala medam yo, yo pase enpòt 3, 4 jou nan baz la anba a, yo sot nan vilaj, yo ale kanaran, yo fin fè krèy, apre sa menm chofè a retounen avè yo. Yo fè 2, 3 jou ap byen pase anba nan vilaj, ou byen nan kanaran. Gen 3 chofè taksi motosiklèt m te pwente di dwa. Depi lè sa nèg yo panike. Bagay sa te kre la gon zen nan stasyon moto a. Zòn po odilon an menm ke m t ap denonse l. Ebyen gon ekip medam se sa yo fè pou yo viv aktyèlman an Ayiti. Se itilize kò yo nan gang yo pou yo fè lajan. E sexy se youn nan ajan ki te konn rekrite bèl medam sa yo mennen nan baz la. Se bon lò map pale epa bay manti fabrike jan w wè anpil nèg rezo sosyal kap chèche pawòl poukisa se aprè lanmò misye gen tout detay sa sou li. Blofè sa yo poukisa yo pat janm ede misye sòti nan sitiyasyon l tap andire a nan vivan l. E tout pwoblèm misye se aprè m fin denonse l. Paske misye pat atann ke m tap rive sou li. Al mennen ti ankèt sou pa blofè. Pou konnen gon seri de konpayi de pwodiksyon pou ki rezon yo pat sèvi a misye ankò. M ba w sa kòm devwa de mezon. Al mennen ti ankèt gon seri de konpayi de pwodiksyon pou ki sa yo pat vle sèvi ak Sexy ankò. Al mennen ankèt sou sa. Si w pap fè divèsyon w vle travay pou le peyi, al mennen yon ti ankèt sou sa. Poukisa gen kèk konpayi de pwodiksyon ki te konn travay ak Sexy e ki te refize travay ak li? Poukisa? Ou pap konn bagay sa paske ou pa gen tan pou sa. Kounye a, gon ekip limenna jan m di nou an, dyòb yo aktyèlman an Ayiti, se al pase moman nan baz gang yo. E sa fè pa lontan la a, nèg yo egzekite plizyè ladan yo. Gen youn yo filange tout do l, yo rache l, blese l, matirize l, maltrete l, paske l gen lè ap vire nan plizyè baz.